Tvlakayhaiti.com Medam e mesye, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, zanmi, fanatik, konpatriyòt, sipòtè kanal sa a. Jodi an se jedi 9 fevriye 2023 e nou kontan avèk ou e se katriyèm sòrti nou pou semèn nan nap di mèsi ak tout zanmi nou yo tout konpatriyòt de partou a travè le mond ebyen medam se mesye jodi a la donk nou pote e anpil anpil anpil anpil gwos enfòrmasyon kap domine aktyalite a nan peyi dayiti ebyen komisè Muscadin ankò yn fwa fè koze. Enben kote l mete anba kòd yon koup e madanm ak mouche e nan move dosye enben e 2 moun sa yo la pou kwè nap pale la anba kòd e komisè Muscadin ki fè tout moun etone aprè yon aksyon ke l mennen avèk chèf gang sa ki li menm refize pou l bay komisè Muscadin telefòn li pou fouye l pou jwenn kisa ki gen anndan l e misye sèmante 7 fwa 77 fwa 57 Plis 7 li pap dekòde telefòn nan kidonk li mèt mouri. Li pap bay komisè Muscadin modpas telefòn nan. Men madanm misye ki te bò kote l t ap gade l. Madanm nan santi jodi a pa gen lespwa. Kidonk, depi se Muscadin ki mete lapat sou ou e ou gen 2 chwa, se swa ou mòtèlman blese oubyen tou w al kanni nan prizon. Paske Muscadin li menm, misye dou sa. Nip lan son simetyè liye pou tout moun ki pa egal ou mèt te depite ou senatè lap marew nou wè kisal te fè nènèl kasi mete nènèl kasi anba kòd ebyen jodia la a muscadin pa vle wè sa yo le bandi a menm nou pral envite ou gen detay nan video sa dosye vitelòm jodia la a ki sòti nan silans li aprè tout sapata lapolis fin sapata vitelòm kraze kay kraze biznis touye bèt pou vitelòm. Plizyè sòlda tonbe, men Vitelhomme sòti nan silans li nan yon odyo pou l derespekte lapolis, pou l derespekte otorite malgre jan l toujou ap di, donk se Frantz Elbé se li k mete l sou pouvwa, Ariel se li k mete l sou pouvwa, sdp pou nou pale de André Michel, donk se gras a Vitelhomme jodi a l ka nan pouvwa, enben misye pa janm sispann di. Ariel Henry se bon patnè l Frantz Elbe se bon patnè l e kidonk yo konn chita ansanm e l menm di Zokiki tou se bon patnè l enben nan odyo sa a misye sèmante si tout fwa Frantz Elbe kontinye ap atake l enben l ap lage tout mesaj vokal Frantz Elbe deyò antouka nou pral envite w gen detay yo avèk TT ki pral detente divès jij ak ansyen majistra nan komin kwadèboukè ki nan tete lang avèk vitelòm e nèg ou pa ta panse kap fè gwo gagann nan radyo vire tounen enben nèg sa yo ak vitelòm se kòkòt ak figaro se romero ak jilyèt medam se mesye nou pral envite w gen tout detay nan videyo sa nan savyen nan depatman latibonit lan presizeman nan lyankou bagay yo pa dous menm bandi savyen yo anvayi ankò yn fwa lyankou e nèg yo fè anpil dega yo detounen kamyon gaz yo detounen kamyon manje Nèg yo kidnape moun, yo touye moun, bagay la grav. Finalman Ayiti la a, nou pa konnen kisa pou nou fè ankò si otorite yo yo menm pa mete lòd nan dezòd bandi yo, si otorite yo pa pran responsabilite yo gon lè k ap rive se bandi k ap di ou menm ou ka sòti, ou menm ou pa ka sòti, ou menm ou dwe antre al dòmi. Se bandi k pral pase lòd nan peyi sa a paske pa gen kote nan peyi Dayiti ki pa gon gwoup gang Pa gen kote nan peyi sa k pa gen yon chèf gang k ap dirije yon twoup dèyè l pou kidnape, touye moun, vòlò afè moun, vyole fi, 12, 13 lane jèn tifi sa yo pa epanye, yo dou se timoun 2000, yo dou se timoun sa yo pou yo manje. Antouka, gen koze nan peyi sa ke w dwe tande. Antouka, rete konekte guys, bòn ekout tout moun, bon jedi, n ap tounen. Sa k pase la, si yon moun ap tande sou Dò FM, si sou prè komisè Muscadin, Di misye m ta renmen tande li e misye genlè pa la e misye yon nèg ki toujou nan lari Ti nèg sa t sou ekran an verifye Lucien Jean Baptiste mande m kiyès sa TT Eben tann sa w gen yon cho konsa Misye ki sou ekran an alòs m poko di misye se bandi men tande byen misye yo arete l avèk yon dam. Ok m pa montre nou dam nan men gen moun ki wè li sou rezo yo ki sak pase misye rele kendy delon sa se vrè non misye misye genlè te nan wout pou ale jeremi maten an men m pap baw manti komisè miskaden misye gon prezans sou depatman son bagay tèt chaje. A di menm si w pa wè misye nan lari an, misye gon prezans kòm si moun kap chèche e konekte avèk komisè Muscadin. Gen anpil enfòmasyon ki souvan pataje. Ebe eh ekoute la sosyete. Ta sanble ke komisè Muscadin te genyen yon ti enfòmasyon. Josué Lucien, je te salue. Louissaint, ekoute. Te gen yon alèt sou misye, yo bay nan ki machin ke misye ye, nan ki bus, a ki lè misye ap kite Pòtoprens, pou misye rantre nan Jeremi. Eben, eh komisè Muscadin, nèg sa pa janm dòmi, misye leve pou li e fè patwouy li. Efektivman, misye kanpe bus lan, la le direktman sou individu sa a, ki avèk madanm ni, yon bèl jèn dam, Euh li di se madam ni. Ok. Misye rele Kendy. Komisè Muscadin arete misye. Tande. Komisè Muscadin arete misye ak tout fi a. Nan imaj la, nan video ke m te pataje an. Misye pa tèlman, m pa tèlman gade misye m gade fi an. Pase w wè fi an, la femme gen yon jan l fonksyone, bon si w pa gen fanm dezole, men la femme gen yon jan l fonksyone. Komisè Muscadin k ap poze misye kesyon. Ti komisè a genlè sadik tou, lè l ap poze nèg yo kesyon, epi m ap gade tandans dam nan ki rete sinik, anyen l pa di. Vizaj, ekspresyon vizaj dam nan, se kòm kwa l ta santi ke nan kè l, alò m ap eseye imajine, m ap gade ekspresyon vizaj li, se kòm si l ta di nan tèt li, a yo pran nou cheri, eh cheri yo pran n vre, yo pran nou. Ou konprann ekspresyon vizaj, m pa di ke misye se bandi, m pa konn sa. Sof ke n ap ankete sou li. Sepandan, dayè se rezon sa t fè m montre nou imaj misye, paske m di nou, depi m pa mennen w ankèt sou moun, m pa prezante imaj li. Men misye fè yon bagay ki parèt sispèk e m ap mande m si misye ap sòti. Komisè Muscadin arete misye, komisè a pran telefòn li. Ki kote misye sòti la sosyete o na vil? Tande wi, misye sòti o na vil. E aktyèlman o na vil son zòn ki vin parèt difisil. Onavil. Paske depi kelke tan la, tanzantan kout bal ap tire nan Onavil. Paske nèg ak zam yo vle pran kontwòl tout zòn yo nèt. Anpil katouch ap tire nan Onavil preske trè souvan. Eben yo pran misye. Eben sak pase se ke. E misye fon bagay gen nèg ki di Muscadin misye genlè vin tande kounye a. Paske misye te ka pa wè jodi a menm. Le komisè a pran telefon misye paske selon enfomasyon Muscadin genyen dapre Muscadin map di nou wi misye seta yon nan nèg kap opere nan zon la saline. Se sa komisè a genyen kom eleman enfomasyon. e m pa, bon, an verite m panse ke si misye te gen zam sou li, li te ka pa la. Men kòm yo pa jwenn zam sou misye, men komisè a k ap kwizine misye. Lè komisè a rantre nan komisarya a, misye, 1, misye fè yon bagay ki grav. Misye gen yon telefòn nan men l, telefòn nan gen kòd sou li. Tande peyi a! Telefòn nan gen kòd sou li. Misye sèmante l p ap bay kòd telefòn nan. Ou genlè pa konprann sa m ap di la a. Komisè a pran telefòn misye, telefòn pòtab li. Telefòn nan gen kòd sou li. Fi a di l pa konn kòd la. Misye sèmante l di l pito mouri l p ap bay kòd telefòn nan. Suivez mon regard. M ap mande gen teknisyen an enfòmatik, si w nan Miragwàn, e pote komisè Muscadin yon ti kout men nan sa. Yon ti kout men nap bay peyi a. Li fasil ou ka gen mwayen ke gen mwayen ke ou kapab dekode yon telefòn. Donk kote enjenyè Samuel? Misye toujou la, li te nan RCH lontan avè mwen. Gen mwayen pou sa. Teknoloji avanse. Si ou bon nan enfòmatik. Ou kapab bay komisè yon ti kout men sou sa. Sepandan, avèk nimewo telefòn nan tou, m panse ke konpayi telefòn yo l kapab retrase lis apèl antran sòtan pandan peryòd la. Sepandan, gen bagay ki trè senp ke yo ka fè, yo kapab bakòp tout mesaj yo apati de yon òdinatè e menm si telefòn nan ta reset, pa gen anyen k ap pèdi. Donk gen mwayen pou sa e si genyen jèn nan zòn depatman Nip la ki nan enfòmatik ki ka ede ede peyi a. E men bon menm si misye pa ta la telefòn nan li ka enpòtan. Paske son nèg pito vil pase ke l bay yon kòd telefòn, sa di telefòn nan gen bagay ke misye ap kache ladan l ke peyi a bezwen konnen. E pa iPhone li ye mwen wè. E mwen menm iPhone m genyen. iPhone nan. Depi w wè l yon depi yon nèg vòlò yon iPhone, e dènye bagay pou l vòlò. E pa iphone li ye wen. Yon mwen, yon ti edem peze misye genyen, m wèl sanble yon ti bagay. M pa konn mak li, men li ka li ka dekode. Li ka dekode. Donk misye rele janm di nou an Kendy Delon e moun kap gade la ki sitou nan zòn Onavil oubyen nan Kwabosal si nou gon ide pou sou misye pa ezite. Non, n ap deplwaye nèg mare watè a tou pou n konnen. Men m di w, mwen menm m poko di misye se bandi. Sepandan gen yon lòt bagay, tout kò misye se mak. Non Muscadin ap fè yon travay serye anba a. Mwen nèk pa vle wè Muscadin, nèg yo di o, m ap bagay, m ap ankouraje misye. Ban m di w yon ti bagay. Tande byen wi, si yo byen manyen misye ap ouvri telefòn nan byen dous. Eben mande yo, mande yo, tande byen. Komisè Muscadin gen yon travay l ap fè anba a nan Nip la la. Mwen m gen enpresyon Mòd ken nèg kap fè travay sa non la paske jan ayiti ye la chak jou m di sa n panse e blag map fè voye monte bagay sa yo peyi a bezwen nan chak kwen bezwen muscadin wi e nan chak kwen bezwen muscadin paske se yon peyi gangle ebyen fòk genyen jisteman yon nèg ki konpòtel an malandren poul korespond ak malandren kote andris riche pastè misye dwe wè peyi sa lap pale avèk wendel theodore misye dwe wè peyi sa gen de fasèt nan pou ye gen de fason pou ye fò saj e fò malandren an menm tan lal dwe gen lè wap pale a nèg la fò ka frape men sou tab la pou fèl santi gen moun ki la he he he he se reyalite donk misye dil pito mouri li pap bay kòd telefòn nan. Sa fè 1. Lè kounya yo al pran misye, yo antre nan espas avè li, komisè a ki mete misye tout kou nu, bon li rete a ti bout chòt sou li, misye rele san slip, menm si li pa gen, epi yo, komisè a kap te, kap te, detekte, kap teste, chèche tout kote nan bouche, tout kò misye se mak, tout vant misye se mak, m pa ka yon ti jenn gason pou ta fè tout operasyon sa. Hein epi operasyon sa yo se operasyon t koute lajan paske map gade vant misye ki bay trase atansyon chèf la hein e nan zòn misye sòti an li parèt sispèk misye di son chak kesyon yo mande misye li di ke son nèg ke l tap batay avè li ki rele Christopher ki te bal on kout sizo chak kote yo manyen yo misye di e sizo a misye di e menm kout sizo a t fè tout mak sa yo chak kote nan kòl hein tout menm moun fou sezi nan vant misye li di e sizo a menm kout sizo a wi. nan epòl misye menm kout sizo a bò dèyè misye menm kout sizo a la mpa konprann men sanble sizo sa l pat senp e misye di son kout sizo yon nèg te bali epi chak kote yo di men mak sa misye di e kout sizo a menm kout sizo a wi. Nou pral fè yon ti chita anndan kay Vitelòm paske misye ap fè koze aktyèlman e m pral montre nou yon fasèt nan chèf gang sa m poko janm wè yon chèf gang odasye nan dimansyon Vitelòm. Men misye gen rezon. Paske m te di n sa, misye sou pouvwa l. Dayè misye klèman di se li menm ki akouche pouvwa sa. Sa di Ariel se baz misye. E misye di l abitye chita ak Frantz Elbe. Si se te le kontrè, Frantz t ap pwouve le kontrè. Jiska prezan, Frantz Elbe konfime oubyen aksepte deklarasyon Vitelòm yo. Paske kòm chèf polis, si misye di w ke w se baz li, w se patnè li, epi jiskaprezan w pa pwouve le kontrè, sa vle di ke li klè ke misye gen rezon. Jiskaprezan, Vitelòm gen rezon sou Frantz Elbe. Dcpj l di w sa menm se lakay li. Se lakay li, donk jiskaprezan misye gen rezon sou nèg yo. E sa t fè w wè nèg yo alèz konsa, etsetera, donk li pa nòmal. Li pa nòmal men nou pral eseye dayè m pral fè n tande voice misye a m pa janm pase voice nèg sa yo fasil men map fè n tande l paske misye gon fasilite m te di n sa avan yè se pat blag ke m tap fè misye gon fasilite pou l manipile moun misye son stratèj li ye misye fon strateji de kominikasyon. E strateji l la l pa ale nan ankenn lòt sans, se nan sans, bon, m pa kwè bon polisye pral demoralize, m pa kwè bon polisye pral panike, men fòk otou de lapolis, yo klin lakay yo. Paske bon m di w, tout frekan Vitelòm ap fè la a. Ew poul boukannen odasye anpil tou wi gen yon nèg ki raplem sa e Marco se vre men wi tout chèf gang yo odasye men vitelòm poul boukannen se de ekspè yo ye hein de ekspè yo ye men vitelòm nan gon fasilite poul kapab kòmsi fè moun janm te ka di sa atire atansyon sou li. Hein atire atansyon sou li. Misye misye fè sa anpil e nou pral dekòtike entèvansyon misye fè jodi a. E m pral montre w ke si lapolis pa sou blag se pwofite atake misye paske misye an siy de feblès pandan l ap pale la. E misye se youn nan premye oditè TT. Pa gen anyen m di misye pa, m gen enpresyon menm si misye nan goumen, li kenbe zam nan yon men, epi lòt men an l gen yon ti radyo l ap tande TT. E misye santi ke, m panike yo, m panike yo. Misye menm di ke pou Ariel mete m sekretè deta. a la sekirite piblik, misye mande pou yo mete minis, m pa bezwen djòb nan pouvwa a mèt la, ou mèt degaje w, e pouvwa w li ye, dayè m pa ta ka al nan pouvwa w ladan l monchè, e pouvwa w li ye, donk m pa bezwen djòb, ou pa bezwen djòb, ou mèt jere la fanmi w yo, e pou pouvwa w ki la, dayè w wè jan w alèz, ou wè avan Ariel bloke la, e pou w wè se bò lakay ou l pase, ou ouvri wout ba l pase gaz kole, ou konprann sa m di w, donk ou mèt jere l avèk zanmi w, pa gen pwoblèm, men m ap swiv, m ap kontinye travay pa m nan. Men kite m di nou yon bagay ki se yon bagay ki trè fò m ap di la a. Tout frekansite Vitelòm ap fè a, se paske pa gen lajistis. E m klè sou sa. E m pral oze site yon non la a. E m ap ankete sou li, atann ke rezilta m gen pou m bay avan lontan. Paske ou wè nan dimansyon n prale a, dayè m di n sa deja, e ti Okap, misye di ke nou nan batay. S non konba. On konba ret yon konba. Ou konprann sa m di w? Epe n deja nan men nou e fò n travèse paske n deja ap benyen nan san. Nan dimansyon Ayiti ye la a, se vre m konsyan. Mwen m sèl pa ka chanje Ayiti. M konsyan de sa. Moun lakay mwen ap plenyen chak jou. Paske Desalin mouri deja. E m di sa, poukisa tout sakrifis sa yo, m pa pral kandida, m pa kandida, m pa gen kandida. Ok, men sakrifis la se paske, kòm sitwayen responsab, mwen konstate ke gon pakèt ayisyen ki nan dyaspora ki nan kanpe lwen. Gen ayisyen ki nan dyaspora aktyèlman gen manman yo, papa yo, tonton yo, moun ki te leve yo ki mouri an Ayiti, yo pa kapab al asiste fineray lan paske yo pè. Yo pè. Gen moun nan dyaspora a. E sa t fè lè m wè yon nèg nan dyaspora a epi m wè kòmsi k ap tante soutni yon pakèt vagabon an Ayiti k ap fè deriv. Kè m fè m mal wi. Epi m tris tou. E anpil ladan yo pa fin bon moun. Paske m pa ka konprann yon nèg pou envesti. Gen anpil nèg la gen byen yo an Ayiti ki pa ka met pwent pye yo Ayiti. Paske bandi okipe kay la. M gon yon zanmi m la ki Boston ke m konnen trè byen, malere k ap pase mizè ki soti la nan geto a nèg la soti e l aranje l li tonbe Boston misye travay pa janm dòmi pou l travay misye konstwi yon bèl kay nan zòn nèg yo lotbò a o o misye prèske pèdi kay la m ap gade kay la misye an verite dlo prèske koule nan zye m Wap gade sakrifis yon nèg fè poul konstri yon kay pandan dè zane epi yon chèf gang deside li okipel e kounya sam ta pral di talè a eske n konnen tout frekans site vitelòm ap fè a lè w wè misye pran pòz sesi la jistis li sela se paske an reyalite misye gen yon pakèt koneksyon. Jou gen lajistis k ap fèt sou dosye Vitelòm, e sa t fè yon bagay Guerrier Henry di, gen moun ki kalonnen misye, men m dakò avè l kèlke pa. Men, sa k fè m pa dakò avè l san pou san, jan m te di yè, se paske jisteman, ke Vitelòm pale, ke l pa pale, pa gen anyen k ap fèt. Men mwen menm m di w, jou gen lajistis tout bon k ap fèt nan dosye Vitelòm nan, ansyen dwayen Kwadèboukè a, Lyonel Dimanche, misye gen kesyon pou l al reponn lajistis. Se peyi n ap fè. Menm jan avèk zanmi an la, Roosevelt Zamor, komisè gouvènman Gwadèboukè a, dayè yon nèg ki pa sètifye, m wè jiska prezan l ap sui, li nan pakè. Se paske nou pa fè peyi. Se vagabondaj, se skandal etsetera, ou konprann lajistis la kòm si ki ta sipoze yon fanm de je l bande, men e pa sa k ap fèt. Se dezòd, se veritab dezòd k ap fèt. Men jou gen la jistis kap fèt m di w ke jij Dimanche gen kesyon pou l al reponn sa w wè m di w la m kanpe dèyè l e kounya si misye vle tann ankèt mwen fini epi m ap vin la m depoze pou peyi a paske nou pa ka fè sa mesye se yon peyi k fini nan men nou nou pa ka dakò ap ankouraje deriv nan sosyete se pa nòmal nou pa kapab mesye. Gon pakèt nèg ki abite Bèlvil, ki gen kay Bèlvil, ki gen tè nan sou Tòsèl, se Vitelòm ki ba yo l, se gras ak Vitelòm y ap fonksyone. Ladan yo gen komisè, gen avoka, gen jij. Nou pa ka fè sa mesye. Se swa n dakò ke nou vann peyi a, nou, e sa t fè anpil nèg gen pwoblèm avè m. Bon ki mele m mesye? Map sispann di verite lèm deside kite mikro sa men toutotanm dèyè m chita la devan mikro sa jisteman map toujou di peyi a verite paske tout frekansite Nerline Valcourt tu va bien ma soeur tout frekansite Vitelòm ap fè a se paske l konnen l gen kontak avèk de jij li gen kontak avèk de zavoka de komisè de polisye. Polisye t pral nan operasyon epi e zanmi vitelom yo ye wi. Tande byen wi, polisye ki nan operasyon, operasyon planifye eti epi kiyes ki nan operasyon? Zanmi vitelom? A ben ok. Pa gen pwoblem. Pa gen pwoblem non menm jan a kanaran. Chaje polisye t nan gang Jeff la wi. Ou pat konn sa? Ebyen ok pa gen pwoblèm yon jou na konprann mwen renmen sa l fè anpil nèg yo TT ap detwi moun nan peyi ki detwi moun detwi kiyès n nan vòlò ak nèg isi n nan koripsyon avè yo an kòmsi n panse ba yo kach ankò eeeeeee ba yo pa kach e nan tan lontan nèg ap fè bagay anba tab y ap fè bagay anba tab e moun pa konnen ou wè nan tan kounye a alèkile bagay yo klè E yo la ak evidans. E gen temwen, temwen okilè, gen nèg ke nan, nan ko, nan tete lang ak vitelòm ke n fè mawon kite peyi a konnen nou. Si n vle yon jou m ap envite yo vin nan temwaye nan emisyon sa a. Paske n pa ka fè peyi a sa. Se swa n dakò n vann peyi a nèt ak gang, m pa konnen, livre peyi a nèt ak gang yo oubyen gen sitwayen onèt, serye, pezib ki dakò fonksyone an Ayiti. Paske l pa nòmal pou gwo non sosyete chak kote w pase se yon chèf gang k ap fè lalwa. Je salu Josette Gourdet de la part de notre amie Nerline depuis la Martinique. Merci à vous. Écoutez, nou pa ka dakò kòmsi nan, bon, nèg ap pale m de nouvèl Ayiti. Kòman w ka pale m de nouvèl Ayiti lòske w gen yon jistis ki tèt anba? Kiyès m wè nèg yo kounye a y ap fofile fon jan la pou kenbe misye toujou nan sistèm nan? Bernard Sainvil? Bernard Sainvil? Mwen m di w ke si n bezwen zafè jistis nan peyi an, mete Bernard Sainvil yon kote lwen, lwen, lwen bagay sistèm jidisyè la an Ayiti. E jou gen sitwayen ki pa pè, ki deside pale janm fèl la, nap konn verite sou peyi sa. Nou paka fè peyi a sa. Sa vle di ok sa nou dakò nou tout mouri nèt, ou byen nou aksepte nou fè de sakrifis pou nou sove Ayiti, paske peyi a fini nan men nou. Ayiti fini, FIFININI nou fini nèt. Men tout moun pozew relax ou konprann lavi kontini yon bagay serye ou konprann sa m di w paske nap vanse li pa nòmal la sosyete pou bandi alèz konsa m pa nan bagay bay konsèy minis bla bla bla bay HTC bay sa pa entèrese m mwen menm si nou vle pèp la pran responsabilite dayè ou wè tout nèg kap pale la yo se manje yap bouske mwen menm m nan yon peyi ki an detrès E menm nèg politik ki otou de tab ki chita kap bouske manje a, yo pa inosan nan kriz nap viv jodi a. Ahh Emmanuel Ortès je te salut. Sa vle di majorite nèg ki la a, ki vin chita ap pran pòz yap pwopoze, yo sesi, yo renmen Ayiti, yo youn yo pa inosan nan malè peyi a. E nèg ou pa ta panse? Nèg ou pa ta panse? Yo tout gen twou nan manch. Yo chak gen yon ti bagay yo ap jere. Ou wè peyi sa a? Ou wè jou n pran tan. Youn nan pi gwo, bon, ou konn sa ki youn nan pi gwo pwoblèm Ayiti genyen? M di n sa wi. Anpil nèg ap di w bon, pwoblèm edikasyon, bagay sesi sela, bagay sa yo. Ekoute la sosyete Mesye Valcourt de kou m salye w frè Sony Etienne frè m toutan ekoute tande wi youn nan pi gwo pwoblèm Ayiti genyen frè Sony Lamarre je te salye youn nan pi gwo pwoblèm Ayiti genyen se pwoblèm de konsyans ou tande sa m di la ekri sa youn nan pi gwo pwoblèm Ayiti genyen se yon pwoblèm de konsyans sitwayèn. Ou wè le jou nou konsyan nap rezoud tout pwoblèm ki gen la jodi a. Men nou pa konsyan de eta nou. Nou pa konsyan, nou dan linyorans. Bib lan di sa wi, Oze 4 vèsè 6. Pèp la peri par mank de konesans, par inyorans. Jou nou konstate ke nou, nou, nou, nou kòm si nou pran konsyans, epi nou rantre nan nou menm, epi nou kòmanse poze kestyon, pou n di men non, èske yon pèp sipoze viv konsa? Kòmanse gade imaj sa m pral li an kou, m pral montre n sa nèg yo fè ak peyi a. Tande byen wi. Epi gade pou wè si pa gen nan ti vòlò sa yo ou konnen. Bon m ale la m pral li an kou gade imaj sa. Tande byen. Premye bagay ke w pral gade lòske w konsyan, ou pral kòmanse reflechi, w ap poze de kestyon. 1. Eske m ap viv? Premye kesyon w poze tèt ou, eske m ap viv? Ok. Dezyèm kesyon an, pretann ke w ap viv kounye a, poze lòt kesyon, eske an reyalite se konsa moun viv? Fò w poze tèt ou kesyon. Eske m gen sante? Eske si m malad la, m ka jwenn swen sante ak fasilite? Paske an Ayiti, menm si medsen an pral wè w, men fò w gen lajan tou kenbe nan men w. Dayè yo p ap fè dosye pou ou, tonton pa bay kòb la. Men lòt kote yo, l pa fòseman sa. W ap antre lopital la, y ap ba w swen dabò, Men w pap ka sòti san w pa peye. Èske w wè ladiferans? Ou menm menm w ap mouri, pou w antre fò w bay lajan pou w antre. Lòt kote yo kite w antre, yo ba w swen nesesè paske se lavi dabò, men w pap ka sòti san w pa peye.